Red moro ap joure m. Bon banm pwan egzanp ki senp ansanm avèk nou. Banm pwan egzanp ki reyèl avèk nou pou nou ka konprann. Prenons egzanp gwo siwo. Gwo siwo se ton gran frè pou mwen. Ki manje lakay mwen, m manje nan men l. M pitit mwen m gen dwa pral soti la m di m ap pot pitit la ba ou. Ok m kite pitit mwen nan menl paske m te fèl konfyans on moun tankou gwo siwo ki monte ki fèm de bagay ki fè kèm fèm mal la rezon pou lakèl li fè kèm fèm mal se paske gwo siwo te on frè pou mwen se ton fanmi se ton zanmi se ton moun sim grangou m nan lari map relel map di achte on manje pou mwen kitel pou mwen map pase pranl kouto lan kounya la. Paske m pap ka rete. M pral fè zong mwen m pase m di men pran bebe a map vini. Kenbe l pou mwen map vini. Lè m tounen map jwenn pitit mwen pwòpte, pitit mwen manje. Dè fwa m konn vin jwenn pitit la ap dòmi sou zepòl li. Sa se ton fanmi. Se pa ton zanmi. Ki monte sou Facebook. Ki poutèt yon ti mal antandi. Ki fè m de bagay ki blese m, ki brize m. ki brize m, ki fann kè m an mwatye. M pap janm ka padone yon moun konsa. Paske mwen son lyon, mwen toujou di nou sa, m pa kwè nou peye atansyon lè ke mwen pale avèk nou. Mwen son lyon, e sin mwen an son sin kouraj, son sin fòs, son sin andirans, son sin... Batay son siy pa janm bese le bra, son siy kap goumen jiskobou, menm lè w fin, menm gen lepresyon menm lè w fin tiye yon lyon, menm nan lanmò l lap batay toujou. So, yes, m pa ka padone Gosiro paske Gosiro son moun ki ouvè kè m, li fann, li ande, li met piman ladan, li met sèl ladan, li blese m. Lè wap panse avèk yon moun ki konn pran swen pitit ou, ki konn pran swen ou, moun nan fò sa. Non, m pa pral la bag zòn nan, m pral la sèlman a ti piti a, m ap kite lòt 2 malèt yo. Pou ki wè w vle m kite yo lakay mwen? Epi m ap fè pit la pote yo monte pou mwen. Ok. Paske fò l al pran timerik la lakay la. Ok. So li blese m jis nan zo. M pa t ka padone l, mwen pa ka padone yon moun konsa. Jis pa kapab. Mwen jis pa konn kòman pou m ta padone l. Mwen pa kapab, mwen pa konn kòman pou m ta padone l. Lè w pran yon moun ki sou Facebook, ki ap pwomote pou mwen oubyen ki ap fè biznis ansanm avèk mwen, ki pa yon zanmi m, ki pa yon fanmi m, yon moun, lè m di sa, m wè gen moun ki pran ofans nan le fèt ke, men gen yon moun ki deja ouvri, pran ladan nou an, kite sa pou ale. Lè m di ke moun nan se yon moun k ap pwomote pou mwen ki pa zanmi m, ki pa fanmi m, m wè gen moun ki pran ofans nan sa. Nou tout sou nèt la la, nou pa fanmi youn lòt, zanmi youn lòt. Nou pa zanmi youn lòt. Nou jis fè biznis ansanm. Genyen nan nou se zen nou brase ansanm. Genyen nan nou se blag nou bay ansanm. Ok? Genyen nan nou, nou pa fanmi vrèman, nou pa zanmi. Kisa moun sa pral fè m? Pa genyen moun Facebook ka fè m. Kòmsi, si moun nan pa antre nan fanmi m, nan zantray mwen, nan venn mwen, m pral pran l pèsonèl. E m toujou di nou sa. Mwen toujou di nou sa. Moun pou nou pran pèsonèl yo se moun ki vini pou ladestriksyon. Men moun ki fè ti bòz yo, fè ti pale yo, voye ti shade yo, k ap fè ti manti pou fè. Paske nan platfòm yo menm lè moun nan ap fè ti manti tout moun gentan wè son ti manti son ti bòz lap fè li te bò kotem li pa la ankò ok lap fon ti bòz ok li te bò kotem li pa la ankò lap fon ti bòz li pa antre nan devanm li pa dim lap tiyem li pa antre nan pitit mwen li pa poste foto pitit mwen li pa poste foto nèg mwen li pa poste foto manmanm li pa dim li pa antre nan manmanm li pa antre nan devanm li pa li pa fon seri de bagay. Moun nan fè ti bòz li ou byen wadèvè sa l te ye a. M pa pral pran bagay moun sa yo pèsonèl. Paske mwen di sa ankò, ke moun pran ofans ladann ou pa, moun m ap fè biznis avèk yo, yo pa zanmi m. Mwen pa zanmi moun m ap fè biznis avèk yo. Mwen se yon biznis woman. Mwen fè biznis, mwen fè kòb, mwen peye w, ou fè kòb, epi we keep it moving. Ou pa zanmi m, mwen pa zanmi w. Mwen pa konn nan pale nan telefòn avèk moun. Mwen pa konn nan griyen dan avèk moun. Mwen pa mennen moun lakay mwen. M pa mennen moun sou pitit mwen. M pa fè moun fè konesans avèk pitit mwen, mari m, nonm mwen, biznis mwen, non. Moun w ap wè mwen fè bagay sa yo avèk yo, sa yo se grenn vant mwen. Se moun sa yo ki ka trayi m. Paske m manje, m bwè, m dòmi, m leve avèk yo. E yo pa anpil. Senk dwèt Bondye ban mwen an, m ka kontwole sou li, m pap jwenn senk moun. Mwen pap jwenn senk grenn moun nan senk dwèt ke Bondye ban mwen an. Paske m pa genyen l. Mwen pa gen yon sèko. Ou konn tande moun yo ap di yo, keep your circle short, kenbe antouraj ou piti, paske ou pa gen chans. Mwen pa gen antouraj. Mwen pa gen yon antouraj. De grenn moun, twa grenn moun ki bò kote m yo, Enkli nèg mwen ladan l. Ok? Nèg mwen ap fè 2 a 3 grenn moun ki bò kote m yo. Paske m pa konte manman m kòm on moun ki bò kote m. Paske manman m se devwa l, se dyòb li pou l bò kote m, pou l pwoteje m. Pou l pran swen m. Manman m pa konte ladan l. So 5 dwèt Bondye ban mwen an, m pa p jwenn 5 moun. M pa gen zanmitay. E sa fè w ap wè m al jwe, ou pa p wè on fanm bò kote m, ou pa p wè m nan bwè tafya, ou pa p wè m nan vole sou do atis, ou pa p wè m nan foto ak fanm, ou pa p wè m nan kole sere ak moun. Paske m pa fè l. Mwen pa fè bagay konsa. Rezon k fè m pa fè l paske m pa bezwen zanmi. M pa bezwen kòkòday. M pa bezwen zanmitay. Mwen gen netèz mwen yo. W ap wè m rive nan yon bal, w ap wè m ap vole sou netèz. W ap wè m ap bo netèz. W ap wè m ap fè foto a netèz. Lèfini m vire do m m ale. M ba yo love la m ale. Paske m pa gen tan pou jan de bagay sa yo. Mwen pase twòp. Mwen boule twòp. Mwen pran twòp. Men mwen son moun ki vin humble. Ki vin konprann. Ki vin aksepte. ki vin aprann viv avèk moun. Ki pa kenbe anyen sou kè m pou m pa rayi moun depi moun nan pa mete m nan yon nivo pou ke mwen gen yon pwoblèm pèsonèl ansanm avèk li. Youn nan bagay ke m toujou di nou, lè yon moun vle ale, kit avèk nou, moun nan vle ale, kite l ale. Pa gen moun ki rete avèk nou. Pa gen moun ki rete ansanm avèk nou. Pa gen moun ki dwe nou. Yon moun te kote nou, moun nan vle ale, babay. Ok babay sa pa gadem sa pa deranjem ni moun nan pa enmim pou sa si moun nan al derespekte pitit mwen lal derespekte fanmim lal derespekte pèsonalitem map pran distans mwen avèk moun sa m pran distans mwen avèw men sa pa vle di ke Kòmsi si yon moun te la moun nan pa la ankò, moun nan fè ti bòz li. Tout pwomotè sou Facebook fè bòz. Tout pwomotè sou Facebook fè ti bòz yo avè m. Paske se mwen k pou kenbe platfòm nan an vi. Ou mèt wè tout moun ap peye yo, y ap still pale de mwen sou platfòm yo. La rezon pou lakèl paske san yo pa mennen m nan konvèsasyon an. Li pa gen sans, li pa gen valè, li pa gen vi, li pa gen magi, li pa gen piman, li pa gen gou. Fò yo mennen m ladan l. So s on bagay ke m aprann viv avèk li, m aprann aksepte l, m aprann konprann ni. Paske li fèt o jou le jou, l ap fèt depi 2014. So fòk nou aprann abitye avèk bagay sa yo tou. Ok? Fòk nou aprann abitye avèk yo tou. Li lè li tan pou nou sispann ap fè moun hurt nou. Se pa mwen ki hurt nou, se nou ki hurt tèt nou. Paske chak moun ki ale, nou pèmèt ke yo ale avèk yon mòso nan nou. Mwen menm mwen pa fè sa. Mwen pa fè l. Lè yon moun te la l ale, ou pa wè m bliye l tankou premye kazak manman m te mete sou mwen. Se nou menm ki swiv moun nan tout kote. Nou gen pwoblèm avè l. Nou, nou, nou kite moun nan panike nou. Nou kite moun nan manipile nou. Sa poko janm rive m. Tout moun ki te bò kote m y ale, pou mwen menm yo pa t janm egziste. Pou mwen yo pa t janm egziste. Si yo te vle ale avèk lapè, avèk respè, lonè, yo ta prale konsa. So mwen ekskize m devan nenpòt Naters ki ta feel, ki ta santi yo yon fason ke mwen ta hurt yo paske m ta fè yon post oubyen m ta aji pi gran ke yon lòt moun. Paske pa gen yon moun ki, moun sa yo pa rive sou mwen vrèman avèk ti mo, ti bagay. Pa egzanp, trè klè, Wiser. Wiser pale tenten, Wiser di, oh, m fè ti gig pou plat manje. M pa t konn bagay sa yo. So, e pou m montre w, moun nan jis ap fè ti bòz li, l ap fè ti pale anpil li. Paske Wiser konn pri m. E Wiser, lè l t ap pwomote Blondedy, li te toujou di l ke Blondedy se youn nan atis ki pou touche plis kòb nan HMI la nan atis fanm yo. Li menm jan ak yon djaz. Wiser konnen se 3 mil dola Blondy ye. Paske m jwe pou avèk moun Wiser pou plizyè fwa. Ou konprann sa? Yo konn pri m. So, si l di l, sa yo, ti, devan bagay moun ap di nou, bagay moun ap fè m, Ti bagay sa pata ka fèm m gentan tèlman yon gwo enmi Wiser pou m gon pwoblèm avèk li pou sa. Men nou menm, depi yon moun te bò kote m nou santi ke moun nan dwe m. Nou santi ke moun nan se pwopriyete prive m li ye mwen toujou di nou sa. Lè yon pwomotè te la l pa la ankò di l babay. Si w vle kontinye sipòte l, ou pa vle tou se pou Blonde ou t avè l, babay. Pou lè l vle tounen tou oubyen lè nou vle l tounen tou pou l ka tounen. M pap di w si yon moun leve maten, midi e swa l ap di betiz. Gon diferans ant yon moun ki fè yon ti bòz ak yon moun ki leve maten, midi e swa k ap di m betiz, k ap di fanmi m betiz, k ap di m l ap tiye m, l ap manje m, avèk yon moun k ap fè ti bòz, k ap di ti bagay li. Gon diferans. Mwen m fè diferans lan. Gen moun ou pap janm wè bò kote m. Gen moun ou pap janm tande m pale de yo. Gen moun ou pap janm fè lapè. Gen moun m pap janm konprann, m pap janm aksepte. Ok. Fèmen pou mwen cheri. Konsa tou gen moun wap wè. Konsa tou gen moun wap wè. Wap wè m a. M pase fèt sou sa. Ou konprann sa m di w lan a. M pase fèt sou sa sa. A se ti bòs. Si si male. I love you. Fon poti malèt la mwen nan bòkò la. Ou konprann. Manou al lage sa nan gwo valiz lan nan gwo malèt yo pou mwen tande e sandal Linda e Linda k abiye m ou konprann so ti bagay sa yo timoun yo pa vrèman rive sou mwen fè m yon seri de bagay vrèman paske m konn sa m vle m konn sa m ap fè m konn sa m ap regle sa m ap regle a se li m vin regle ou konprann sa m di w lan se sa m ap regle a ke mwen vin regle m pa gen tan pou tout pale anpil tout bagay sa ouvè l mwen cheri kout dezipe l mwen foure sa yo. Pou tout pale anpil pou tout bagay sa. Paske a la fen dè tan, tout platfòm yo se sou mwen yo bati. Tout platfòm yo, yo mèt gen, yo mèt di w atis pa m pi bon, atis pa m sesi, atis pa m sela, atis pa m se lòt. Bon, di yo fon jou pa pale san Blondy pou wè. Hey beautiful. Hi babe. Oh you just took a picture with that accent. Di yo fon jou pa pale de Blondy pou wè. Kite ti bagay sa yo afekte nou se sak fè ke nou toujou hurt, nou toujou santi ke mwen hurt nou, paske nou pran nou kite moun sa yo jwe avèk nou, nou pran tout ti bagay, tout ti tenten yap fè pèsonèl, mwen m pa pran moun sa yo pèsonèl, m pa ba moun sa yo valè lè yo kite nou epi yal fè zafè pa yo, m di yo babay, m kite yo fè sa yap fè a, m kite yo jere vi yo, mwen m move on m ale, m to the next, I'm on to the next ok. I'm on to the next mwen pa min poum hurt ankenn blondedineders mpa min poum fè ankenn blondedineders mal poum fè ankenn blondedineders santi yo mal non se pa but m sa se pa but m sa men m humain m gen dwa fè yon bagay yon blondedineders pa renmen l yon staff pa renmen l yon moun ki nan staff pa renmen l whatever sa l ta ye a but se pa entansyon m se pa but m sa. Bum se vin sou Se vin sou nèt lan fè biznis mwen mache, ba netèz mwen yo plezi, fè bagay ki pou fè yo plezi, fè bagay ke yo renmen, fè bagay ke k ap temwanye grandè mwen ansanm avèk yo. Se sa ki bum. So m swete ke nou konprann sa e nou pote yon ti chanjman tou nou menm, ou konprann, paske jan nou fè l lan, jan nou fè l lan, nou kite moun sa yo pran twòp pouvwa sou nou. There you go. Yeah. Yeah, but you wear sari today? Yes, I do. Here. Thank you so much. Uh huh. Okay. So, kite moun sa yo, kite nan skan nou, kite ap promote nou, ki ale, kite yo ale anpe. M toujou di nou sa. Depi moun nan pa fè nou gwo mal, Kite moun yo fè chemen yo, nou menm fè chemen pa nou. Pou yo, pou nou sispann santi nou hurt. Tout ti bagay fè nou mal paske nou tèlman gon lanmou pou moun yo. Salut, hi! I'm good darling, how are you? Nou sou net lan tro lontan. Ki moun ki pral trayi nou? Ki moun moun sa a ye k trayi nou an? Ki moun li ye? Ki moun ki ka trayi nou? Pa gen moun ki ki ka trayi nou. Ou konprann? Moun pa ka trayi nou. Okontrè si gen pou trayi se nou k pou trayi moun. Moun pa ka trayi nou. Ou konprann? Moun paka trayi nou so si gen pou trayi se nou k pou trayi m vle pou nou mete fòm sou nou mete fòs nou rasanble nou resezi nou konn poukisa nou la nou la pou yon misyon nou nan yon misyon e gen plis bagay kap vini toujou moman la se pa moman pou nap fè degingolaj sa ou konprann nou bezwen nou bezwen motive nou bezwen konnen ke Gen bagay kap vini, anpil gwo bagay, anpil bon bagay. So motive youn lòt, sipòte youn lòt. Lè moral youn lòt ba, pa kreye de bagay ki pou fè yo moral la pi ba toujou. Ok? So, m te kontan pale avè nou. Ou konprann? M te kontan pale ansanm avèk nou. Fò m ale, se nan airport mwen ye, m pral pran avyon. So fwa m ale, n ap pale ankò. M kontan wè nou, m kontan pale ansanm avèk nou. Ranmase kouraj nou, ranmase fòs nou. Sispann kite bagay fè nou mal. M pa fè anyen la k pou fè nou mal, jan m wè Nether's yo fache, nou santi nou. Se paske nou tèlman atache avèk on moun, moun nan ale, ou konprann? Epi kounye a la nou santi ke depi moun nan tounen, s on pwoblèm. Ou konprann kite moun yo ale kite moun nan pale tenten l. Dayè se se platfòm nou an ki pi gran, se platfòm nou an ki gen plis konpreyansyon, se platfòm nou an ki gen plis akseptans, se platfòm nou an ki gen plis moun ki edike sou li. Nou pa ka aji menm jan avèk tout moun. Gen moun pou nou bay bwa long yo, gen moun ya ou voye kaka la, ou te voye kaka ou menm, ok, pa gen pwoblèm. Paske moun nan pa fè yon bagay ki Menm jan avèk lòt moun yo vrèman vre. Ou konprann? Yo pa fè menm jan bagay ki grav vrèman vre tankou moun kap kap pwomèt mwen lanmò, moun kap di yap tiye m, yap tiye pitit mwen, moun kap di yap fè m sesi, yap fè m sela, moun kap antre nan manman m maten, midi e swa, fè manti sou mwen, fè yon seri de bagay. Fò n fè diferans. Ou konprann? Fòk nou fè diferans. Ou konprann? Fok nou fè diferans lan. So merci a nou tout ki tap gade e nap pale anko ok so fok m ale paske m vreman e nan èpòt lan byen m pral pase nan sekirite an la so nap repale anko merci bokou merci a chak grenn nan nou pou pasyans nou pou konpreyansyon nou pou akseptans nou pou jan ke nou kanpe avèm nan tout sa ke map fè e m mande ekskiz a chak grenn nan nou ki santi ke on moun blese nou oubyen mwen menm mwen blese nou. Paske se pa entansyon m sa. Oh I need a I need to get my purse in a bin right or can I just Ok let me get a grab a bin Ou konprann chak grenn nan nou ki santi ke mwen fè nou mal oubyen mwen di yon bagay oubyen mwen fè yon bagay oubyen chak grenn moun ki fè oubyen ki di yon bagay ki fè nou mal m mande nou ekskiz pou moun nan m mande nou ekskiz pou tèt pa m tou ok. So, paske se pa entansyon m sa. Tann mwen, rete la wi. Timoun mwen sot pase sekirite ansanm avèk nou wi gade de koze. Epa fòt mwen timoun mwen tèlman okipe timoun mwen tèlman ap monte desann m pa gen tan ou wè sa map fè a la si nou pat enpòtan pou mwen m pa tap menm fèl menm m pa tap fèl paske sa pa tap enterese m ou konprann but mwen kreye ti tan pou m fèl mwen kreye ti tan pou m fèl ansanm avèk nou paske nou enpòtan nou enpòtan pou mwen kè kontan nou enpòtan paske ou wè sa jousi m okipe anpil. M pa gen tan, m okipe, m okipe anpil timoun, mwen fatige. Wè figi m, figi m ale, je m anfle. Anba kou m redi, zo figi m redi, m pa gen tan. Men, kè m kontan. Anba tout fatig sa yo, anba tout kalamite sa yo, anba tout travay sa yo ke m ap fè yo, kè m kontan. Ok, kè m kontan e m ta renmen sa pou nou tou. M pa vle se mwen menm ki pou fè nou fache, se mwen menm ki pou fè nou pa santi nou byen. Se mwen menm ki pou fon bagay paske nou nan konba avèm lontan respè nou valè nou enpòtan pou mwen bonsoir kòman ou ye thank you so much aww thank you nice seeing you too yes alright yes so kè kontan nou enpòtan pou mwen ok so mwen janm sot di nou an Mwen pa gen pwoblèm avèk on moun ki te nan kan m, kale, ki pale ti, ti radòt, ti tenten, moun nan pa t fè m bagay. Pwoblèm mwen avèk moun, se moun ki te nan san nou timoun, ki t ap manje, ki t ap bwè, ou konprann, kale epi k ap vin fè manti, k ap vin pale tenten antre nan fanmi nou, rele nou vye non, rele nou tout vye bèt ki genyen. Ou konprann, se moun sa yo ki pwoblèm mwen. Se moun sa yo ki dwe pwoblèm nou tou. Ou konprann sa m di w lan? E menm moun sa yo, yo pa ta sipoze se pwoblèm nou paske depi moun nan ale, ki mele nou moun ale? Ki mele? Mwen menm m pa kyè. Lè m di nou m pa kyè lan ti moun, mwen pa kyè. M pa gen tan pou m kyè tou. M di Bondye mèsi pou sa. Mwen pa gen tan pou m kyè. Kòmsi on moun te la l ale, moun nan kòmanse joure m, li kòmanse fè live, moun ap vin gade l. Kiyès k al gade l ankò? Nou menm k al gade l paske depi kote on moun al. Kote moun ap pale m byen nou pa al la si moun nan ap pale m mal nou tout al boure anba live lan pou n al joure moun nan pou n al fè moun nan konnen ke oh poukisa w pa renmen Blondy moun nan granmoun li gen dwa pa renmen Blondy men pandan se tan pandan se tan ke li pa renmen m nan di l fè yon live san l pa pale de mwen di l fè yon live san l pa fè yon menm yon ti yon menm yon ti On ti vire gadem. Ou pa wè tout sa pou yo fè fòk yo vire gade nou ou pa wè pa gen pa gen platfòm san nou ou pa wè pa gen anyen san nou se nou menm se nou menm li ye moun nan mèt te rayi nou kou rayi nou l paka pa pale de nou moun nan te mèt pat vle wè nou kou pa yo mèt ba moun nan tout sòm lajan k egziste l paka pa pale de nou. Nou genlè pa konprann sa. Ou konprann? Ou pa wè yo mèt peye yon moun tout sòm. Yo mèt ba yon moun de twa mil dola sou nèt la moun nan ap stil pale de nou wi. Moun nan stil pale de nou. Moun nan pa ka, li pa ka, yo pa ka sipase yo de nou menm. Pa gen moun ki ka surpase de nou menm. Tande moun nan di w yo sot peye m 10 mil dola la a, ee m siyen kontra entèl pou 20 mil dola, bwat Blondie an, manman manman koko bòz, ee Blonde Chat, ee Walmart, ee Gazzy, ee. Men se pa kwayab! Se pa kwayab! A la fen, yo still parle de nou, yo still la pou nou, yo still ap pale de nou. So se nou k fòs nan tout moun. Nenpòt moun ki sot anba nou, y ap toujou pale de nou. Paske konn sa, met sa nan tèt nou Nedèz. Pa ka gen live, pa ka gen views san nou. Paske se nou k bay vrè kòb, se nou k bay vrè views, se nou ki real la. Wi live la pede monte tonbe yap reporte li sa pa fè anyen si mesaj la gentan pase. Bizou pou nou.